Nan bòbò tou. Tag Marjorie seduction pou mwen please pou la retire nan bòbòt la. Paske m kwè si w fè bòbòt la konsa se pou egare pou fè egare pantan pou mawozo lè mawozo lè egare ou konprann men jan w fè bòbòt sa la a bòbòt sa a ap fè tout gason kouri pou w ni nèg a sèvo ni nèg a ti sèvèl nèg a gwo figi nèg a ti figi tout ap kouri pou w. Mezanmi pou yon moun parèt nan yon pantalon pou gade pou gen je, zye w pa pete menm si w manke bren, menm si w manke bren, oh, menm si malerèz la manke bren, zye l pa pete, pou yon moun parèt, nou wè li timoun, kode. Eh! Sa bagay sa ye la? Eske nou wè li? Oh! Komsi mwen pa ka wè li limyè. Limyè fè defo. Ou konprann men. Pou moun parèt an yon bagay konsa nan figi moun la, tankou se bagay ki pran pou delevasyon, komsi son gato yo pral fè, yo mete poud, yo mete bikabonat, yon bagay k ap gonfle tankou son marinad. Mezanmi kote lemond prale apa moun yo fou non majori li pa bon ou mèt tounen nan sal operasyon fè yo degonfle li ou konprann retire enpe ladann sak pase je nou tonbe sou bòbòt drama je nou tonbe sou bòbòt blondi lè wap gade bòbòt blondedy ou wè son bòbòt ki admirab Men lè w ap gade bòbòt Majori, ou wè s on bòbòt ki voye w nan kenzyèm lèt de lalfabè ki se lalètre O. S on bòbòt ki pou fè moun fè sezisman. S on bòbòt de kontraryete. S on bòbòt de dezagreman. M ka konprann lemonn dè lemonn. M ka konprann le mond est le monde, mezanmi moun yo fou nan lari a, bon poukisa nou pa fè oeuvre de charite, poukisa nou pa mete ansanm la sou Facebook lan la, nou chache yon orphelina, nou chache yon oeuvre kote yap yap bay manje les demunis, si se lajan nou gen ki grate nou, ou konprann sa m di w lan men, nan nan oeuvre nan la communauté, nan nan oeuvre dans le peuple. Mwen menm m gen de zèl avyon nan dom, m di m pral drene dom, m pral retire li pou m ranje dèyè m ou konprann paske mwen menm m ka fè kòm mwen menm. Paske m gen tèt. Ou konprann? Pa gen fanm kap vin la pou se kò sèlman ou gen pou pa gen tèt. Blon le di fè kò li, li gen tèt li gen kò. Ou konprann? Men Marjorie fè kò l la, m pa menm ka di l gen bon bat sa pa bon bat sa, sa sanble yon maklouklou. M pat janm te konnen fanm te konn gen maklouklou mwen menm. Li pa bon. Marjorie li pa bon. Marjorie menm si w ta al pran yon nèg an deyò ki wè bòbòt sa l ap kouri pou li. Mwen menm gen moun la ki gen bòbòt tou natirèl ki pa bezwen nan al fè bòbòt. Salye bòbòt blondedy yo wè yo fin anraje. Ou konprann? M santi gon ti challenge, Marjorie gon ti challenge anba anba lap fè a blondedy. Non Marjo ou pap ka vin kanpe devan blondedy. E pa zen map fè ou konprann. Mwen menm se gade map gade moun yo e se 2 mannken yo ye ou konprann sam di w la byen. Blondedy gen kòl, gen bòbòt, li gen bounda, li gen tete, epi li gen tèt, li gen brenn. Men w pa ka vin la ou menm ou san brenn. Ou konprann? Ou ap vin pwomote lès egare. M ka konprann se yon maskòt ou ye pou lès enbesil. Yon bèl ti fou ou ye, ou konprann, menm si Menm si genlè doktè Patrick genlè pa pa mete pa ranje brenn moun. Li genlè pa ranje dyòl moun. Fò m mande doktè Patrick si l pa ranje dyòl moun wi. Si l pa fikse alfabè a nan bouch moun yo. Fò m rele doktè a demen pou m mande l èske l pa fikse li pa fikse alfabè a nan bouch moun yo. Paske m wè nou vin la, lè pou nan i nan u, lè pou nan u nan i. Alò pou on moun, pou on moun kite Marjorie vin monte Facebook avèk chobolot li konsa nan figi moun la, men nou mechan, oh nou epou, nou ipokrit. Oh nou mechan, nou mechan anpil nou ipokrit. Mezanmi, aswè a se pou bwa moral a Marjorie m vini wi. Bwa moral kap pale kap vekse Stephanie an anglè mezanmi m poko janm tande m poko janm tande yon bagay konsa jis kounya m nan m nan m nan diksyonè map chache king king m tande gon mo k pati m tande king king m pral pase l pou nou tande m tande gon mo king king ki pati nan bouch bwa moral m poko janm m poko janm jwenn mo sa m sou m sou 52 52 zyèm paj nan diksyonè a. M poko janm konnen king king nan map fin a majori avan aswè a se tripotay m vin fè mezanmi blonde djeny tal ranje mouda l tèt majori pati majori al ranje bouda pa l tou ou te ka ranje bouda a ou konprann paske bagay sa yo si se silikòn ou mete a chak 10 zan fò ou ka retire l ou ka remove li pou pa ret ak bout doukounou sa la. Oh chinwa ou pral tande, ou pral tande, ou pral tande bwa moral kap vekse Stephanie kap pale avèk Stephanie an anglè king king m pa konn sa jiska prezan bon se nou m vin mande sa king king nan eske mo sa egziste nan lang mo ee Shakespeare la eeh apa m pa ka viv avè nou mwa davril la nou mwa danraje. pandan pandan pandan ane a chavire la ou konprann astrolojikman parlan se belye nou kay belye yo la nou fin anraje paske Bondye fè nou wè nou yon nouvèl ane la sou lavi nou la nou fin anraje nou anpeche m viv sou Facebook la oh ki bagay sa pou mwen mezanmi. Enh Marjorie kap vin envite moun yo n ki kote sa mezanmi yo voye video Marjorie ban mwen gade zyel pati li genlè li genlè li genlè fè botox tou pasem wèl sanble yon timoun 16 zan genlè menm po dyòl li li genlè fè tou oubyen genlè se règ Marjorie genyen met yon kotèks kotèks sa konfle konfle m pa wè se kotèks non mwen menm an pou Marjorie pou Marjorie fè yo monte do bòbòt li nan eta sa. Eeh! Konnya pou yon moun, pou yon moun kite Majori ap mache a bwabwat li nan eta sa la a? Pou n pa di l anyen, pou n pa di li twò ap desann nan volim nan? Kòmsi la nou refize granmoun M ka dakò nou ka fè tich demwazèl menm jan Rachel ou konprann, laj la rete sou papye ou konprann sam di w nan byen, men ki laj majorite gentan gen la pou l al fè yo ba l tout volim bòbòt sa, kòmsi la se depase l benyen depase bòbòt pa Blondy a? Omen w wè bòbòt pa Blondedy a, ou wè bòbòt Blondedy, alò m pa konn si Blondedy fè l fè pa la, pase jan jan bout bout bout bout doukounou Blondedy a parèt natirèl. Se bagay pou fè Marjorie pèdi kliyan wi. Pase sa Marjorie gen devanl lan la se pa sa mesye yo konn abitye wè non. Ou konprann? On nèg ki wè on fi debake konsa sou li avèk on gwosè bagay sa, lap mande w si se klou ou gen ladann wi. Lap mande w eske se on klou ou gen ladann li. Lap mande w kote tèt klou a li e pou edel peze. Map pale bagay serye avè nou nchala nap gen edan wi bagay sa m bay m avè nou lè m monte sou peyizan bagay sa kontrarye m lè map pale lè map pote solisyon a pwoblèm pèp la nou chita la anba anba la vè nap griyen dan nou m pa renmen sa lakay nou ditou nou san charite san lanmou alò lè yap di yon fi gen gwo bòbòt map gade mwen menm Lè m ap di m pote pou tout vil, m pote pou tout lafanmi. Pase nan ras pa m nou pa gen ti bòbòt. Nou gen gwo bòbòt, ou konprann. Nou se Neters, nou se lafanmi Drama Girls, ou konprann, manzè ap riz tabak, ou konprann. Nou gen gwo bòbòt, èske w konprann sa m di w la byen? Men mezanmi, pou yon moun pa fè live pou di Majorista ap al desann retire nan bagay sa a? Oh! Alò menm si se lajan Majori pou n pa ka bay Majori konsèy, menm si n pa t ede Majori travay, pou n pa bay Majori konsèy avèk sa l payèt nan figi moun la a? M pral di nou yon bagay, gason pa renmen anyen fake non. Gason pa renmen anyen fake. Gen nèg la menm pèmanant li pa tolere madanm ni mete ki dire très. Nèg la gon proud lè lap pale de fanm ni, fanm ni naturel. Ou konprann sa m di w lan byen? Alò pou Majori gat al gate biznis li konsa, pou Didier a fè travay sa nan kò li pou l gate biznis li, m pa gen pwoblèm a anch lan, m pa gen pwoblèm a bounda a. Ou konprann paske m wè li remanye bouda a paske m wè bouda a vin menm jan a bouda Blondy a. Bouda a wondi epi l redondan. Sa vle di li pran la fòm de la lettre O, kenzyèm lèt de l'alfabè. Ou konprann? Men sa Majorie te bezwen met volim sou bouboun li la a. Sa son piki Majorie pran. E pa maklouklou li gen non son piki. Kote linèt la? Kote linèt mwen? M pa kwè m bezwen met linèt pou m wè son piki ke Majorie pran nan bòbòt. Epi nou chita la tout nou ipokrit, n ap ri fi a, nou pran foto fi a nou screenshot li nou fè l fè le tour du monde. Foto sa fè le tour du monde la. Pa gen nou youn ki monte. Epi nap di m pa bon. Bon lè m janbe, lè m mouri, lè m pa la ankò, sa n ap fè menm? Kisa n ap fè menm? Pou Majori gen yon boul, boul la m pa konn si se boul lendi, boul madi, boul mèkredi, boul jedi, m pa konn si se boul janvye, boul fevriye, boul mas. M pa konn ki kalite de boul ke boul sa ye. Yon bèl ti fi vrèman. Tu vois? Marjorie before and after. Kote w ye la li pa janm nan zen moun Facebook. Ou mèt te joure l di nenpòt sa w vle la, vin pale kaka anba live li. Li pa ba w regle anyen pou li. A kèl fen ke n ap fè tout bagay sa yo menm? Pou nou fè kòb? Oubyen pou nou bon sou mawozo? Hein? Paris menm gen moun ki te voyel. Oh Èzili ou di fò griyen non pa gen moun ki te voyel la jan majori kap kale majori wi m gen enpresyon se majori k anmède doktè ap fè doktè ap bal gwosè boul sa nan devan l la mezanmi ki bagay sa mezanmi èske son klou fi a gen èske son klou malerèz la genyen hein Men Henry di boul seleksyon nasyonal. Kounya yon nèg ki pral gade Majori ap ri Majori. Majori al al ranje bouboun ou tande pitit. Pou pou gason ayisyen pa fè w fè it. Rete. Se devan je nou la Majori vini byen anfòm a ti bòbòt li byen nòmal kounya Majori gon sèl foli l al fè l al fè gonfle bòbòt li. M pa konn nan ki ponp gazolin. L al bay bòbòt li van. An e konsa yo bay bòbòt van an. Yo pa pale non yo jis voye foto a ban mwen map gade foto a m di oh sa Marjorie gen la bim jem tonbe m di oh sal ye la m pran telefòn nan m virel a dwat m virel a goch m virel devan m virel dèyè m di tann mwen gèlè son fo bòbòt li mete m ekri yon love li di pitit men kòman Marjorie sot sot nan operasyon an wi 3 4 semèn men volim bòbòt li sal ye bòbòt Blondie yo wè. Ou konprann? Di Dja met bòbòt nan bòbòt li pou l koresponn a lemond, paske lemond è lemond. Ou konprann? Lemond è lemond. Epi nou menm nou la. Facebook son c'est une grande famille, Facebook son gran fanmi, nou pa di fi a li pa bon. Gade kòman nou pa bon hein. Epi gade kòman n ap griyen dan nou, n ap pyaf anba live la paske son sèl bagay nou renmen, le griyen dan. Nou pa ka ap travay nan le griyen nan, paske nou la a son kominote, son sosyete nou ye la a. Kant on vwa Facebook, on vwa le mond. Ala pa gen youn ki bay fi a yon ti kout fil. Si m te konn nimewo telefòn li, m ta p rele l. M pa rele l sou Messenger pou m di l, pou m di l degaje l al desann nan bòbòt li. E paske m sispèk li gen dwa pa disponib sou Messenger, m pa konn nimewo li, m pa konn WhatsApp li. Ou konprann? Paske son moun ki pa ranm nan zen podyab. Li pa ranm nan zen, ou konprann? Gade mizè majori bay pase anba vakabon nan pòtoprens. Epi nou menm menm kòm fanm gade gade ponpye nou ponpe nou anba live la. E kòm si mwen Amelia la. Gade ponpe nou anba live la. Kounya lòt la di nou konsa o Rachel nou pat voye l. M di se pa konsa pou nou rayi moun o ou konprann sa m vle konsa m ta fon erè tou la nou tap di nou pat voye m. Tan pou n ta sipòte mwen, pou n ta sipòte m, sipòte m nan sa m ap fè an, nou ta pral di pou n pa fo yo. Mezanmi m poste foto a, se pa de moun ki p ap griyen dan anba foto a non. An se konsa nou ipokrit la a? Tag Marjorie pou mwen anba live la mwen tanpri silvouplè. O! Bagay sa se bagay ki fè Marjorie pèdi tout mennaj. Bon si Marjorie gen yon mennaj ak yon nèg la, nèg la sipoze mande l sa l fè la se kwa sa wi. Alò pou moun chwazi son bòbòt monstre nap met bouda monstre on bòbòt monstrye oh on di yn bòbòt la bòbòt on bòbòt monstryez on bòbòt monstre kounya si majorite gen bòbòt sa natirèl se nan liv dè rekò ginès majorite ap ya bòbòt la wi eeii jezi sa mezanmi gade kòman blondy met la troublay. Tout moun ki poko jwenn like yo silvouplè pran yon ti pasyans pase pa gen endistri la ki bay esans grenadin ou konprann se ayiti west indies nou voye pran sa ok mèsi pou pasyans nou. Mezanmi fi a parèt la. Mezanmi nou moun pa janm anpè sou Facebook. Marengwen ap anmède w, mouch ap anmède w sou Facebook la, ravèt ap anmède w, atis anpeche w viv, fi a parèt avèk yon bòbòt monstrueuse. Kounye a, lè w al fè chiriji, doktè a lonje yon liv ba ou. Li lonje yon liv ba ou, li di w ka fè nen ou. Se sèl bagay m pa p manyen se nen m. O! M pa pral bouche. Hey! Ti twou sa a, kote oksijèn ap rantre a, m pa p bouche l. Ou konprann? Yon sèl bagay, si m te ka fè doktè a mete yon ti bagay la, pase m wè l a plat nèt. M ta fè l mete yon ti beton la pou mwen, ou konprann, yon ti beton pou l parèt pwenti, ou konprann. Men fò l ta fèmen nan zèl nen yo, ou konprann. Ou konprann? M ta sanble a zèl nen Sen Jozèf. Ou konprann? Jèn timoun tankou m, bòbòt mwen poko blayi. M pa bezwen al fè pousi, kòman rele bagay la? Pousi rejuvenation. Ban m non kòman yo bòbòt yo ranje a. Bon gade Nadin ki gen yon bòbòt la mezanmi, yon bòbòt malelve. Tout tan m ap di Nadin sispann kale bòbòt ou pou m pa tande yo fon ka de pèsòn sou ou. Nadine Neptune ki gon bòbòt la bòbòt sa bay tèt fè mal li bay dan fè mal oh li bay alzheimer on bòbòt naturel se bòbòt sa yo k fè gason mache mache paka vin la avèk ti bòbòt li ti bòbòt li byen plastik byen sesi byen sela an si se fèy yo Mezanmi e pa betiz map di, se kreyòl map pale, tu vois, nou konn mòd nou gen pwoblèm ak kreyòl la lè moun ap pale, yo di dyòl, yo di bèk nou gen pwoblèm. Konprann? Si se, si se, si se branch fèy yo ki te twò laj, ou konprann, e lè w ap pran yon sizo, ou konprann, ou redui ladan yo, si yo dòmi deyò yo twòp, ou konprann sa m di w lan byen, ou ta ka manje yo. Hein? Pou te gen yon ti bagay. 2 karo de tè, kounye w ap mache w ap fè moun esplikasyon, bòbòt sa son bòbòt pa gen gason ki wè li, heheh, mezanmi ann priye pou Majorie tande, pousi rejuvinate m pa konnen, pousi rejuvinate, men yo ban mwen li m pa fout di nou yo gen ti ekriti m gen bagay la, yo gentan ban m nan w lontan wi. Bon ou menm menm menm eske ou tande se koze Ou tande live sa se live tripotay sou majori sediksyon avèk bwa moral nou pral pase nan bwa moral fòn fin a majori poun janbe nan bwa moral kap fè Stéphanie moral an anglè mezanmi jis kounye an chache diksyonè nou banm siyifikasyon king king pase m tande Christopher oh mon Dieu m pap chape non m pap chape sou Facebook la non. M pap chape sur le Facebook. Rete. Ki bagay I love Rachou give me some Rachou sa nap vin di nan live la la. Nou ipokrit twòp. Nou trèt twòp. Fi a vini la l fon bagay nan kò l ki pa bon nou prefere griyen dan nou tan nou rele fi a pou n di fi a tande non pitit al fè yo retire 2 kawo sou kawo de tè sa a ou abite a. E konbyen kawo de tè doktè a ba ou la? Eske se 54 kawo, 60 kawo? Konbyen kawo pase nou te vin la se on kawo edmi nou te konnen ou te genyen eske se manti map fè bòbòt plasti sak rele bòbòt plasti a son lòt non ankò an se grès doktè a mete nan bòbòt li heheeyy jezi mari joseph tanmen banm pou on kou sa merite on kout kleren wi sa merite on ti bakara. Mesye yo pa renmen bagay ki fek. Menm kò ou di ou pral fè nèg la di ou bon konsa manti wi. Hoo telman yo pè oh ou bon konsa. Pase yo konnen lè ou komanse ranje kò ou pral atire plis rega. Ou konprann? Mwen m pa gen anyen ki pa fèm retire 2 zèl avyon sa yo k nan dom nan la fòm gase yo. Ou konprann? Pase m pa gen, m pa gen, m pa gen, American Airlines pa peye m pou pwomosyon, Jet Blue pa peye m pou pwomosyon, Spirit pa peye m pou pwomosyon pou m gen 2 zèl avyon nan do m, ki vle di rès la monte l chita. Ou konprann? Li chita nan omoplak mwen, m gon pòch grès nan omoplak mwen, se gwo koze. Konprann? Si w te fè bioloji, w pa ka fouti di w, ou fizyoloji, w pa ka fouti di w, ou pa t konn, ou pa t konn mwen omoplat. Men sa di bòbòt anvoute. Bòbòt la pa ankenn anvoute pase bòbòt la pa gen dyab ladan l, anyen demon ladan l. Ou tande bagay la rele w bòbòt rejuvineta. Tag Majorie pou l al fikse bòbòt li. Si l pa fikse bòbòt la, li pa ka ap kale kò l konsa nan figi moun la. Paske bagay sa ap fèl pran 2 3 wont oh janm konn ak janm konn gason ayisyen soumoun mezanmi janm konn gason ayisyen soumoun hein poun kite fi a al pran anmèdeman sa al pran desepsyon sa m ta renmen konn ki doktè k fè bòbòt sa poum mande sil paka foure 26 lèt alfabè a nan dyòl majori. Pase la a, a la plas de bòbòt la, se 26 lèt de alfabè a pou yo ta foure nan bouch Majori. Pase Majori menm kreyòl la, li pa ka pale non, mezanmi. O Bondye, gade pwoblèm pou mwen avèk yon popilasyon, mezanmi. Sa k te voye m sou Facebook sa a, en? Pase mwen, m p ap gen latrankiilite, m p ap gen la. Tout moun, tout kliyan, tout fanatik DJ Marjo Mix ap nan lakou Indiana pou la premyè fwa nou envite tout fanatik nou yo pou sòti vin bay sipò vin gade DJ Marjo Mix pou la premyè fwa gen anpil lòt DJ kap la tou family siw bezwen yon bagay nan store a siw bezwen yon bagay yon krèm yon savon yon rad Marjo Mix gen anpil kliyan nan lakou Indiana pa bliye map mete ti tèt WhatsApp. N ap tann tout moun, tout kliyan, tout fanatik DJ Marjo Mix ap tann ak Wenzana pou la premyè fwa nou envite tout fanatik nou yo pou sòti vin bay sipò w vin gade DJ Marjo Mix pou la premyè fwa e gen anpil lòt DJ k ap la tou pa bliye si w bezwen yon bagay lan stò a si w bezwen yon bagay yon krèm yon savon yon rad Marjo Mix gen anpil kliyan nan rak Wenzana Pa bliye map mete ti tèt whatsapp mwen fè yon ti tèt whatsapp pou mwen map mennenl pou ou DJ Mojo nou di ap live pou la première fwa nan la rue Indianapolis le 24 nap tann tout moun epi pa bliye adrès la se nan marabou lakay marabou lakay bar restaurant Ki 24 24 mwa sa nan la rue Indiana se la non majori ou pap ka ale non le 24. Mete ti tèt adrès la pou mwen. Nan majò ou pap ka ale le 24 mwa sa pase fò tounen ka doktè al retire 2 etaj sou bòbòt sa m wè la oh premyè premyè komsa l di la premyè ou byen premyè pre premyè premyè bon si se premyè ou konprann li gon jan l di li mezanmi eske bon ti doktè yo ap fè bouda fò doktè yo fon jan pou yo sanble 26 lèt alfabè a nan bouch moun yo tou wi sa merite sa son pwoblèm grav wi ou konprann Oh Gade de pwoblèm Stéphane Mon amour comment tu vas mon chou E men men men Micha di m sanble a madan kanèz Kounye a m ap pale nou bagay serye nou vin la n ap anmède ti chapo a Gen ti chapo a nan ma tèt cheri Lese m mon pti chapo an pè Fo doktè yo nan pakèt chiriji a M pral soumèt sa bay tout chirijyen k genyen, se pa fin kanpe bounda la a, vin kanpe sesi, vin ap met etaj sou bòbòt moun la a, ou konprann? Kote Jimmy Jean, mezanmi Jimmy Danger gen bagay pou l pale dimanch la a, tout moun se medaypè, paske Jimmy Danger gen dosye. Ou konprann sa son dosye m konnen Jimmy pap chape de li Ou konprann sa m di w nan byen Pou Majori jwenn mwayen Pou l monte tèt bòbòt li nan eta sa Pwoblèm Majori pa piti non Souki Pwoblèm Majori son pwoblèm ki grav Mezanmi jan m konnen gason ayisyen vakabon yo mechan Lè yo pran pou yo monte sou do fanm pou pale fanm mal, ou konprann, rele Nadin pou fil taks ou, ou konprann, rele Nadin ou konprann, si w konn moun kap anmède w, rele Nadin Netin, m konn nimewo Nadin, m pral fè nou pin, pin nimewo Nadin pou mwen, gade, gad, tout sa m jwenn bok sou wout mwen fò m ban nou l, nou konnen m pa egoyis, bon m ba nou nimewo telefòn Nadin. Eske w ekri nimewo a pou mwen? Nadin ekri nimewo w pou m pin li anba live la 9 54 496 51 44 Kounya ou kwè kwa ou wè ka Majori la a Non m pap bliye Moral cheri nou nan bouda Moral tou Ok mèsi boubou Soumay Meni M pap ba nou nimewo sa de fwa non M pap ba nou nimewo sa de fwa Si w bezwen lapè nan tèt ou bezwen le repo la frechè di kè Ou gen yon moun kap anmède w Kanpe cho dò bon kon matlòt kanpe cho viv Ou gen yon nèg kale ki fon frekan si ta avè w fin kaka devan pòt ou Ou bezwen vin fè l ranmase l Rele Nadin. Moun kap met 754 754 2 18 ee 53 2 00 a pou ki bi? Le mond è le mond ou anba paj la rele le mond è le mond le mond è le mond ou anba ou anba live la pou ki bi ou met nimewo sa 2 18 53 00 ou bezwen yo rele ou sa ou konn fè ou menm fò pase nan direksyon pou vin bay doleyans ou lè fini fòm eseye w pou m konn sa w pou fè avan m bay nimewo anba live la wi ou konprann bagay konsa yo ye Ou konprann? 754 2 18 53 00 pa apwouve non ba la va cheri. Bann renmen sa, bann dap piyanp. Li gentan planke nimewo pa li pou yo rele l tou li menm. Sa w konn fè la w menm? S on nèg w ap chèche w menm. 53 00 s on nèg ou bezwen. S on malere w bezwen. Ou Ayiti ou bezwen nèg antre w. M konprann. Sa ki t peyi a gentan wè ki pwoblèm ou gen an, w konprann sa m di w lan byen. Se sa li ye, konprann? Ou konprann? Si w gon moun k ap anmède w, ou bezwen la frechè di kò de lespri. Rele Nadin. Make sure lè w rele l, di l ou s on lovers Rachel paske fi sa pa travay san referans. Ok? Nadin pa travay kòm referans. Ou bezwen w moun ki gen ponyèt. Ki gen bra. Jan peyi sa ye la yo a se pa sèlman ou pa ka jwenn sèlman yon sèl grenn moun ki pou gen ponyèt. Se plizyè moun ki gen ponyèt nou bezwen. Konprann? Nou bezwen jèn, ou konprann gen moun ki kòmanse antre nan laj. Gen moun ki di yo gen ponyèt yo kòmanse granmoun, yo kòmanse antre nan laj. Nou bezwen jèn fanm ki gen ponyèt, jèn gason ki gen ponyèt. Nou pap fè m bliye ni Majorie ni Bwa Moral. M konnen nou, na vin devye m sou live la. Ou konprann? M wè doktè yo gon chat. Wi cheri Nadine, ou mèt rele l. Nenpòt pwoblèm ou gen, ou gen moun k ap anmède w, k ap anpeche w dòmi, k ap anpeche w kaka, k ap anpeche w manje. Nèg la ale, li fin kaka devan pòt ou, li vire bounda l, li pa chache yon katon pou l vin ranmase kaka a, li kite w non sèlman pou w ap ranmase kaka pou li. Rele Nadine! Ou gon moun ki fè w abi, k ap anmède w nan travay ou, Nadin pa nan pale anpil, k ap anmède w nan travay ou, k ap anpeche w, ou gon sipèvizè k ap ba w pwoblèm, ou gon ou gon jomeken, jomeken yo anmède ayisyen anpil nan travay nan nursing home, ou gon jomeken k ap ba w pwoblèm, rele Nadin. Twòp moun gen don la sou Facebook lan lè a y ap gaspiye. Ou konprann? Nou pale a y pale a y a twòp. Rele Nadin epi make sure lè w rele l di w t anba paj gran fanm nan w konprann. Moun sa ki nan 509 la kote 509 sa soti mezanmi apa moun yo ap pran daso sou do Nadin lan bay live la ki bagay kote 509 sa 509 sa konn fè li menm èske se bal ou konn pase èske se gason ou konn mare kisa ou konn fè kot 509 sa m ba w 509 kisa nan mezanmi apa m mele men live la mele avè m wi oh. Sou son twaka wozanfè oubyen sou son san pou san wozanfè ou konprann depi nou wè fanm nan live ou konprann se anba live mwen nou vin pwomote ti bagay nou m pa gen pwoblèm avè nou ou konprann men fò m apwouve nou Nadin Neptin pa mande m koze m wè sa fi sa fè wi humm humm gon nèg ki bwote nan maten A nevè di swa a, menm men nèg la te bwote a, menm pye l ta ale a. A menm men an l tounen rantre anndan kay la, a menm pye a l tounen. Ok? Ou konprann? M temwen wi. M temwen. M di pitit ou pa ka kite pèp la ap gaspiye lajan konsa la non nan Indo Sencho. Ou konprann? Ou gen ponyèt. Epi se pa yon fanm, se pa yon fanm ki pa edike non. E pa yon fanm ki gen dyòl sirèt non. S on fanm lekti ekriti. Make sure ou konprann franse paske lè Nadin ap pale avè w li fout ou 3 kreyòl, li fout ou 6 mo franse. Konprann? Joselle ap pale avè mwen, mwen rete la ban mwen comment vas tu? Li rele m nan telefòn yon kout comment vas tu l lage nan lestomak mwen. Èske ou konprann? S on moun lekti ekriti. Ou konprann? Ki moun ki mwen rele likidasyon pa dire. Ki likidasyon ki sa ap fè nan live mwen an la, m mele likidasyon pa dire, ki sa nap likide nan live la la, gade m trè sansib, m trè sur sa semèn sa yo sou Facebook la, atansyon mwen tanpri paske m poko fin nan majori, pou m tonbe nan bwa moral ki banm de mo anglè la m pa konprann. Rachelle chak swa map veye w chak swa map veye w pase m paka viv san ou wap viv san mwen cheri pase m pa vin fè matyè sale sou latè gwo lè fò mal fout fè rout mwen ou konprann pou n kite do m an repo Flore di m pale twò fò desann volim desann volim ipad ou a ou met telefòn ou an Flore gad on koze. Kote m ye la m bay yon kontrent pou m pale fò m mèt te met mikwo nan dyòl mwen ou konprann e pa la desant m ap fè la non m peye ti bout kay la wi ou konprann m peye ti bout kay la la m raple nou gen ti bout kay la m ladann nan la m peye l ou konprann maye mwen tanpri souple mande padon m ap mande la ki vle di la nou wè pwoblèm popilasyon an nou wè pwoblèm majori majori gon pwoblèm ki grav pwoblèm nan pi grav ke aksan sikonflèks pi grav ke aksan grav. Ou konprann Majori gon pwoblèm nan tèt. Pase lè Majori fin fè bouboun sa pou l ta kanpe pou l gade tonm bouboun sa, tèt bouboun nan, fò l ta rele doktè a pou l ta di silvouplè, retire enpe pou mwen. Eske l genyen, eske Majori gen mennaj, eske l gen mari, eske l gen kralasann, eske l gen hòp, eske l gon ti kè? Pou nèg la, ou wè mwa pase li te wè avèk yon bòbòt lè fini pou l wè w pa gen ta poud delevasyon sa la a devan je nèg la pou l pa mande w what's going on? Hein? Gade travay Blondedy, se Blondedy k fè moun yo fin fou konsa wi pitit, gade travay Blondedy mezanmi nan kominote a mezanmi. Ou wè lotrejou Tati Vovo fè yon live, li di se Blondedy ki fè moun yo pa pè montre bounda yo, pè montre, ou wè Tati Vovo, nou di Tati Vovo egare. Map fon kout Jimmy Danger Oh yes show Mezanmi gad yon pwoblèm Hein Men sa Majo remèt nou la Pa gon moun ki bal yon kout fil Li pa janm nan afè moun Se pa yon tifi ki janm nan afè moun Ou mèt te pase ou di dyòl ou dil dyòl sirèt Li pa janm okipe w Ou konprann Paske sa lap fè a se li lap okipe Ou konprann? DJ a, se, se, se, se, se premye DJ mas, feminen, feminen, premye DJ feminen n gen la. Kounye a Majori ou panse yo pral ba w kòb pou bòbòt sa m wè la a? Sa s on pwoblèm ou gen nan mantalite w wi. Bòbòt Blondy l fin wè a wi, yo fin wè bòbòt Blondy, bounda Blondy. Blondy poko gen menm 3 mwa l a met sou bouda l, Majori a met sou pa l la tou. Ou konprann? Blondie a tèlman kale bòbòt li, yo te di se fo kilòt, fo bòbòt li mete. Se bòbòt li. Ou konprann? Kwè mwen menm, lè m fin fè vant mwen, vant mwen plat la la, ou konprann sa, ou pral wè eta de tè mwen, ou konprann? Bon, Nadin li menm menm menm, son moun si l ta pran kale bòbòt li nan lari a, lè konsa yo t ap gentan di m Nadin kouche sou kabann lopital paske yo t ap fè, yo t ap fout li 2 souflèt nan lari a. Nadine fon foto l avek yon bòbòt epa de vakabon k anpeche fi a domi nan nwit telman bòbòt se pa se pa piki lal pran ni se pa pousi rejuvenate li fè non son pousi naturel ou konprann an ki vle di la menm bòbòt nou nou manyen tou poun fè poun fè mawozo depale poun fè poun poun poun poun poun devide bous vakabon menm bòbòt nou nou fè nou mete taj sou li poun fè. Alò gason k enbesil konsa a? Hein? Se pa do bòbòt la pou al met grès ladann non, se bouch bòbòt la lè li lage. Ou kòmanse granmoun li lage. Ou fon ti monte l wi, pou l parèt yon bagay ki fèm. M sispèk se Majori k fè yo ba l bòbòt. E li wi k fè doktè a monte do bòbòt li konsa. Li menm ki fè sa. Men genlè Majori pa konprann angle paske fò doktè a ta di Majori se pa do bòbòt la yo monte, se bouch bouboun nan yo monte. Nou tout benyen ti chapo m nan. Gade m gade m wè m genyen yo la m ban m mete yo. Se pa do bòbòt la w monte non. Se bouch bòbòt la ak de la tchè a w ou monte. Ou rejouvinette li. Ou konprann? Lè w gen gwo vant, ou gen grès nan vant, yo pap wè bòbòt la. Yo pap wè chedèv la. Yo pap wè trezò a. Bon sa pa menm yon trezò menm gèlè son twazò, son katzò. Son 5 zò son 6 zò pase kou parèt kou parèt bagay la di men mwen on bouboun mal elve konsa ou paka pwomennen avèl nan figi moun sa se pa benefis total ou pral fè se pèt total men Henry ap mandem ki laj snèm ni sa w pèdi nan laj snèm ni Henry ou pral koze Marjorie sediksyon kounya Henry ou ta wè bòbòt sa yo griyen l sou ou. Ou pa ta kouri Henry. Gade. Se bouch bòbòt la. Natacha pale w de bòbòt gripez. Map pale w vin pale w de bòbòt rejuvenate. Se bouch bòbòt la w monte. Lè w al fè bagay sa se bouch bòbòt la w trase ou monte. E pa do bòbòt la w fè met silikòn nan do bòbòt ou. Sa se pa yon kotèks ki sou ou. Eske nou tag Majorie? M tag li. Se pou le byen, se pou son byen. Ki èm byen chati byen, se pou byen li. Pou Majorie fè yo ti grès ki te nan do lè yo retire l nan do pou plake l sou do bòbòt ou. Kòm si la sa son teren tenis, son teren foutbòl, ki teren li la menm Majorie? Ki nèg ki pral gen bon sans ki pral monte avèk yon balon pou l sou teren sa k twò laj sa pase m wè l sanble yon antonwa, m wè l sanble yon labirent nenpòt moun ka pèdi sou li. Tu vois? Se bouch bòbòt la ki yon ti jan mòl pou fè yo remonte pou l broup pou l remonte eskanp figi l men se bagay lè w nan senkantèn, swasantèn. Majori son timoun li ye. Alò tèlman gason enbesil. Gason enbesil. Yo sot nan bòbòt. Nan bòbòt yo soti. Yo ladann maten, midi e swa. Yo pa janm satisfè a bòbòt. Se nòmal pou majori al fè dega sa nan bòbòt li la pou l leve nou. Ou konprann? E pa moun ki bay Marjorie konsèy, se Marjorie ki wè bòbòt Blondie a. Se Blondedy k mete Marjorie nan sikonstans sa la a wi, podyab, envolontèman palan wi. Blondie kale bòbòt li twòp. Bon, sa k di Marjorie bon, Blondie t al fè bòbòt li. Sa k pou di Marjorie se pa yon bòbòt natirèl, paske lè w ap gade bòbòt Blondie ou wè bagay la parèt natirèl, bagay la sanble a doukounou. Twa mwa poko fin la Blondie sot mete yon 2 etaj sou bounda li. Se gade m gade m wè Majori chita ap pran masaj li sot ajoute sou bouda pa l tou. Tèlman lè Blonde jan li menm lè w wè l parèt avèk ti bout bagay yo bout bòbòt li parèt ou konprann tankou tankou s on platin kasav Majori pase li wè li l di l pral fè tou epi gade on kaka l fè la. E sa k fè m di nou sispann kopye sou moun lè nou wè konn kòman pou n pran poul lè nou wè on moun ap fè pa fè tou. Mwen menm se 2 zèl m gen nan do m pral desann wi pase m pa m pa pran pwomosyon nan men American, m pa pran pwomosyon nan men Spirit, m pa pran pwomosyon nan men Jet Blue. Yo pa peye m pou 2 zèl avyon k nan do m yo pa peye m pou yo. Ou konprann? Se dwa m. Men eske ou wè m sanble yon moun ki pral ki pral kite ki pral kite doktè ateri nan bòbòt mwen? Poukisa l ale poukwa? Ki laj mwen? Aah ki laj mwen Kounya manjot ou wè entèlijans fò gen brenn wi fò doktè yo bay brenn E gen moun la ki gen bòbòt tou natirèlman ki pa bezwen piki la son bòbòt dezagreman wi Nadin se youn gen toujou wi Gen toujou. Kounya pou Majori al fè met on bout grès nan devanl poul koresponn a vakabon. Hein e pa konsa ou koresponn a vakabon se lè bagay la kache bagay bòbòt rele eureka je trouve bòbòt son trezò li pa sipoze anba zye li sipoze kache. Se lè l ouvè yan pou nèg la pantan, pou l ap kontanple la premyè mèvèy di mond. Ou pa ka ap mache avèk yon bòbòt sou moun konsa la, ou pa ka gen la tanp nèg annik gade pou l wè li kare, li lozanj, li triyang, li won. Li pa lojik. Ou fin retire tout grès k anba vant ou, vant ou byen plat, epi doum bòbòt ou monte tankou se moun ki gen maklouklou. Li pa bèl Marjorie. Humm humm. Sa pa bon. Ou konprann? E m mande Natacha pou l pale, pale sou sijè sa demen si Dye vle, paske tout boulon anfòm se pou anfòm. Li pa bon Marjorie. Oh, li pa bon, li pa bon. Li pa bon ditou. Li pa bon pitit. Oh, li pa bon. Se lajan w, se pa lajan pa nou. Kiyèm byen chati byen nou la sou Facebook la an fanmi menm si w tande nap goumen nou nan hing nou nan hang men nou rete an fanmi ok nap korije sa pou n korije ou konprann kounya nou pral pase nan bwa moral mezanmi ka nou grav se sak te chita sak te kanpe chita sak te kouche chita sak te kanpe chita. Paske m pa konnen si se 2 bòs bwa mora l te sot fimen, si se 2 pay. M pa konnen paske anglè pèdi lavi yo. Kote kote bwa mora l. Men, mezanmi, chita. Veye chita kon di Melanie. Ok ya thanks pou money honey with you without you sa With you without you Kicking sa kicking nan EL eske nou tande eske nou tande sa bwa moral di la silvouplè mesye kou m vin mande la sou facebook la paske ou konnen anglè m pa tèlman twò hay so depi yon moun ap pale anglè fò m konprann mwen menm ou konprann EL mwen silvouplè m tap m ap desann live la wi nou griyendon nou twòp aswè a. Em te di nou se tripotay m vin fè. Nou griyen dan nou. Nou kite Marjorie la. Marjorie se pa moun k anmède moun. Marjorie pa janm nan zen a moun. Men Blondedy, si nou vle pran poul sou Blondedy, rele l poze l kestyon. Pa wè l fè pou n al met 32, 42 kawo de tè epi pou n tande pou n andikape. Sa s on bòbòt andikape. Se paske nou wè Blondedy ap kale tout bòbòt li. Men bòbòt Blondedy, ou pa wè kòman l admirable? Ko fanm ko gason depi ou wèl wap gadel tu vois sa attire les regards sa attire les yeux bon mwen al fout fon bòbòt la pou attire les regards les yeux tout moun son te vèvenn tout moun se o tout moun se o kenzyèm lèt de l'alfabè ou konprann koz Marjorie chérie ou pa ou pa janm derespektem ou pa janm da ou pa janm nan joure nan zen a moun chérie ou pap ka ap mache sou moun a sa mwen la. Nou konprann? Nou kit nou kite pwa moral sou poz. Nou konprann? Fòn fin konkli, fòn fè konklizyon majori a. Ou pap ka ap mache sou moun la sa m wè la. Paske ou pa Blondedy cheri. Si ou te fèl menm jan a Blondedy, ou pran yon move poul. Ou tu vwa? Tu as pris une mauvaise poule. On dit la poule, une mauvaise poule. Ou konprann? M pa konn nan ki poule a yo pase. Ou al pran yon poul kayèt. Chabrine movèz poul. Lè wap gade bouboun Blondedy, se pa do bouboun nan sèlman non, se 2 lèv yo wi, se 2 bò bòbòt la ou wè ki fèm wi lè wap gade bouboun nan, ou wè kòmsi se yon bagay ki djanm. Ou konprann? Se yon bagay ou ka fè brrrop, epi menm si ou fè brrrop epi lap kanpe rèd. Ou konprann? Ou konn di moun yo, se sa l ye. Men po w la, se yon bagay ki fè moun kanpe lwen. Pa gen nèg ki pap kanpe lwan bouboun sa. Yo pa konn si son bonm, yo pa konn si son blad, yo pa konn si son klou, yo pa konn si son bobori, son doukounou. Ou konprann? Non, non, non, non, non, Majó, pa fè nou sa, chéri, li pa bèl. Nou konnen lè nou fè ti kò a, ou konprann? Èske w konprann sa m di w lan byen? Nou konnen se ti kòb nou n fè, se modèl nou fè, sitou se DJ Chery nou konnen. Men sa w wè pèp la ap griyen dan nan la, gade, gade, gade eta yo, gade, gade. Ou wè griyen dan yo, ou yo bay bòbòt la tout non, bòbòt 3 pou 15, bòbòt anaconda, gade, gade anba live la. Chery li pa bèl mon amour, si yon moun di w li bon, oo, di moun nan, moun sa rayi w, moun nan rayi w. Li rayi ou hein li rayi ou ti moun li rayi ou non banm wè kilè li nan ap veye lè la pase m pral bizi oh 10 heures 20 hein banm fini a bwa moral poum desann live la pase m pral bizi oh moun sa rayi ou chérie ooh bon nou fini a Marjorie kounya nou vin pou bwa moral ki gen foli pase Stéphanie lòd an anglè they keep moving ok yeah time is money honey with you without you time is still working. Kicking. Sa kicking nan? With you, without you? Mezanmi apa mele sou, mezanmi banm banm bay degwaje kola men kola fin fin bay wi. Kote m pran la? Ki bò nou pran la bwa moral kap bwa moral kap fè Stéphanie moral an anglè? Non bwa mwen al te pwan ti bagay pou domi bwa mwen al pa senp cheri. Bon mezanmi konbyen tan Anvwa Moral gen nan peyi a pou lap bay anglè sa yo. Oh son sèl pou son sèl mo move m tande la wi kote lap move la menm li pral an Europe ou byen. Tradi pou mwen non ah. Sa number 5 vin fè la ki m pa konprann eske nou tande. De bèt tou. Hospital bed, you. Hospital bed, you. Sa bagay sa di hospital. When you die, it's only you. Not to. A kòmsida. You are in a car. Kòmsida nou pa gen je pou n wè lè yon moun pran buzz. Kounye a nou pa konprann lè yon moun pran buzz sou Facebook la. Kounye a pou bwa moral vini pou l pran dikte a pou l mete non Stéphanie kòm sijè dikte a. Pou bwa moral vin sou Facebook la la tou sou tou ayy Pou bwa moral se non Stephanie met nan tèt dikte a fòl di move menm 500 fwa la keep moving bèl moving menm number 5 hospital bed alò nou pa konnen lè yon moun pran krak ebyen konnen pase nou tande mo sa kicking sa kicking nan mezanmi ah m pa renmen sa non m pa renmen sa avè nou eh eh Depi astha m pa renmen sa nap remet mwen bay live la menm se dan nou selman nap griyen map mande nou esplikasyon pou nou ede mwen paske m pa gen moun sòt anba live la kisa k kicking nan se pa bòz li sòt oh oh bon l pale la m konprann wi selman li ayy. Stephanie poko ka mouri non bwa morale ti pitit lal genyen an kasket nan ou wè fi a pa pou kont li li plizyè li santil plizyè la wi epi se non malerèz la non Stephanie li pral met sou tèt dikte a potan ala moun bay yon chans se Stephanie mezanmi kounya pou bwa morale ap pale de kasket de ospital bed de kiking bon jis kounya m poko konprann kiking nan m konprann rès yo kounya m tande only you menm lanmò l wè alò pou anba ti tèt live la la gan nan menn li wè lanmò li wè tout bagay eeh Non map bay Facebook wi map bay Facebook fòm fòm fòm pran repo fòm pran konje kiking ba moral epa hay li hay sèlman ou pa konn nan ki level ba moral rive non li fè anpil efò bagay Patricia la tou paka fè bagay Patricia la tou paka fè vin exprime la an anglè la sou moun la ba moral fè sa Patricia pa fè malgre m pa konprann kiking nan wi men sa pa grav.